Bonjou bonswa depann de lè ou pral gade video sa madam e mesye pa gen tan pou n pale anpil senatè ansyen senatè Edo Zeni lave Marie Yolène Gilles nou konnen ke Marie Yolène Gilles li menm ki fè pati de FJKL ki se fondasyon je klere ebyen li lave l li lage san filtè sou kesyon 7 polisye udmo ke yo arive mete an izolman poukisa Pòseke polisye sa yo se yo kòmsi ki ta prale bay bakòp ansanm avèk komisè Muscadin nan jou yo ta pral kòmsi touye prezime bandi Zo Prason an. Ebyen, 7 polisye sa yo, yo mete yo an izolman pou yo al reponn kesyon, pou yo al bay esplikasyon de sa k pase a. Non sèlman yo konvoke se komisè a pou l al reponn kesyon, e gen presyon kap fèt pou yo kòmsi e revoke l oubyen pou l demisyone e pou l fè dedomajman menm avèk fanmi e prezime bandi ki mouri a, ebyen 7 polisye ki pat menm prezan jou bagay la se tap fèt la, se vre yo te gentan kòmsi nan wout pou yal bay bakòp men yo pat la, kidonk pa gen yonn ladan yo ki te patisipe e Muscadin li menm deklare se avèk men pa l menm li fè l paske nèg yo tap kòmsi e bal presyon, yo te fè konnen ke li nan, nèg yo te fè yo konnen ke yo nan zòn nan, ebyen Muscadin te rive sou nèg yo e san bakòp la potko menm rive. Ebyen 7 polisye sa yo deja an izolman pou yo al reponn kesyon. Ebyen Senatè Edo Zeni pran lapawòl, li lage bagay la san filtè. Kidonk pa gen pale anpil, m pral fè w tande kòman Senatè Edo Zeni ta met nan bòl tout moun kòmsi ki fè pati de dosye sa. Pran ti chans ba w, nou pral fè w tande nòmalman Senatè Edo Zeni. Paske. Men gwo bagay ke Porter la a. 7 polisye udmo sa yo. Nou menm nan plan udmo Jacmel. Udmo Senmak. Si gen Pòdepè m pa konnen. Nan tout peyi a. Okap. Nan tout kote gen udmo. Si yo met nèg sa yo an izolman. E nou pa fè anyen nou menm. Nou pa kanpe travay. Y ap bay pwoblèm wi. M pral di w yon lòt pawòl. Se pou tout udmo nan peyi a kanpe. Se pou n kanpe. Paske ou pa ka ap voye nèg yo al mouri, epi lò nèg yo ale, kounye w ou tradui yo, w ap okipe JKL, fanm pa fanm, bouzen sa a, malpwòpte sa yo, kè rele nonm sa a ki rele bay sa k te di nan Vision 2000, lè bay Bob Simonis lan, se te di nan Vision 2000, li pa menm konn si te gen krache vre nan figi Jiji ou pa, li di si se Gonaïves sa k fè, yo t ap touye mwen. M di vye pou te vin touye mwen, a pantalon twal m wè, pantalon tèt anba w yo, Vè sou tèt an, epi ou te vin manyen mwen, m lan lari a, epi ou te voye pran mwen, kiyè msye yo nan kò a? Mwen Samyèl Madistin, epi ou te voye touye mwen ou menm, èske ou konprann? E lòt la li menm, fi, fanm sa a, yo jiska prezan yo poko di m padon. Sèl bagay, Muscadin pa t do filme. Men apre sa, apre sa, frape pa tou. Frape, wi! Depi w ap pale, se tou tonton. Yon ganstè poko pran pitit li gen devan, li vyole l, li fè bounda labòbòt, li fè youn. Toutotan yo poko fè nou sa, n ap kontinye radote, kontinye radote. Lè yo antre yo kenbe nou, yo san pitye, yo fè masisi avè nou. Yo fè twa nèg ap fè masisi avè nou, nou pa t masisi. Apre sa yo pran nou yo lage nou sou pil fatra, oubyen pitit nou, oubyen pitit pitit nou, n a konprann sa k ap fèt la. Men pase m wè ayisyen konsa nou ye. Tou otan yo poko kreve bounda nou, tou otan yo poko fann bounda nou, tou otan yo poko fè nou abi a, ki mele bounda nou a yon lòt moun? Ki mele bounda nou a lòt moun? Enben vazi, vazi, men men m ap pwoteje tèt mwen, ba w defi antre la pandan m ap pale la. Vin devan baryè a la, vin antre, vin pran pòz w ap antre sèlman devan baryè lakay mwen la. Pase m fè espre m met radyo a anndan lakay mwen, epi w si w gen entansyon, ou gen entansyon, men m di w vini aswè a la. Pran chans ou vini. Yon chans ou vini. Yon chans ou vini epi apre sa m ap fin touye nou, n ap vin di m o wi m pa t dwe sesi, m pa t dwe sela. Se vini pou n pa vini. Men mwen di nou peyi a melanje, se kriminèl sèlman ki gen ladan l, se pa vòlè ankò. Sou Mateli te gen, te gen vòlè. Sou Mateli te gen vòlè, sou, sou, sou Preval te gen vòlè. Ou te gen minimòm kri, kri, sou Aristide te gen vòlè, te gen kriminèl. ok jodi a gen kriminèl epi gen mwen komsi plen vòlè men gen plis kriminèl tout moun ka touye nenpòt kilè nou banalize lavi moun nou banalize byen moun nou banalize sa moun fè pandan 30 an nou pa respekte valè moun anndan peyi an E kamyon mwen te pran pou m rive kote m ye a. Nou pa respekte m. Nou pa respekte sa yo. Nou prefere ap gade ki sa ki yon ki negatif ka yon moun pou n pran pou n pote devan. Kòmsi m ta di w 150 bagay pozitif ki genyen, yon sèl negatif a vini pran. Lè yo pran manman nou, yo fè nou vann kay nou, Gwo pakèt ti jakmèl la. Gwo pakèt ti vòlò. Ti avoka vòlò. Ti komè jij vòlè. Ti e bay vòlè la. Lè yo pran yon moun yo fout ou lan prizon la e fò al vann kay ou. Tout se vòlè. Tout se ti vòlè tout se ti izo. Pale izo mal sèlman. Pale pale ti lapli mal sèlman. Nou gwo pakèt nan figi nou la. Nèg kap vòlè tè. Nèg kap vòlè kay moun. Nèg kap vòlè byen moun. Bay pa pwopòz la jistis nou. Pwopòz sesi wap fè. Men papa m konte la m fèt bare. M di w al prann. Al prann m pa konn dyab men menm. M pa konn dyab. M pa konn bagay mistik m pa konn. Sou zam mwen m kanpe sou lajan mwen kanpe. M pa konn mistik m pa konn zam. M pa konn M pa konn mistik m pa konn dyab. M pa konnen. Dayè m gon edikasyon katolik. E Bondye ap maanmwèl. Ou t relem mwen relem maanmwèl. Bon brèf, m kontinye ladann pase manman m ni m li egziste. O wi manman l egziste. On avans. Men m di w m fout kanpe sou zan mwen. Lè m pa kapab ankò, m ap mete m lon kwen. Men an atandan la mwen di nou tout nèg k ap pale kaka a dyòl nou. Pale kaka a dyòl nou paske yo poko pran madanm nou pou yo vyole l. Paske yo poko pran pitit nou. Tankou ti malerèz li fè 14 jou. nan men nan men nan men nan men moun yo la timoun 9 ans paske yo poko pran pa nou jou yo pran pa nou nap di viv Muscadin jou yo pran manman nou nap di vis viv Muscadin jou yo pran papa nou sè nou yo fè yo vann machine yo fè nou vann tè nou fè menm vye bèf nou te gen nan lakwa yo fè nal vann yo pou nou ka peye sa nou pa gen na konprann epi lè sa na vin di moun monchè ayiti pa bon ayiti sesi ayiti pa met tèt nou ansanm yap fon yap fon bagay la e sendomeng ap ap bare e bagay li la peyil kiyès kap travay ladann ayisyen. 80 pousan moun kap bare pou sendomeng se ayisyen pa met pa met sèl anba lang nou pa met sèl anba lang epi an voye sendomeng ap fè nou sezi bon yap bare la poun pa antre se nou kap kap kap nap fè kòb la se nap bare yap bare e nou yo 80 pousan se nou kap bare pou yo hein kite kaka yo vin bare afè yo konprann kite salopri yo vin bare afè yo kite dominiken an vin kanpe nan nan fwontyè al vè non wale ensidsuit Ensitu. Zèd udmo yo la. Lapolis pa kanpe. Udmo pa kanpe. Pwoche pwa et ou. Pwoche pwa et ou. Met kas lan tèt ou. Mete kijan rele bagay sa a. Met kagoul lan tèt ou. Met jilè pa bal. Pwoche fwa ou yo voye w al pou yon nèg, se ou yo pral yo pral fout nan prizon. Pap kòmanse travay an sinèji pou n di ke po udmo demen maten m tande lendi maten pou m tande si 7 nèg sa yo yo fè yon bagay enben udmo kanpe. Yn bon kanpe. Epou Ariel pran bwa li pran tèt zòtèy li poul pran lari a poukont li. San moun dèyè l. Salòp la. Pase premye nèg ki te kouri li te di menm lè Jovenel te mouri. Senatè a gen rezon l. Wi li gen rezon l mezanmi. Li gen rezon l pou li enève konsa. Kidonk lè w ap byen gade ou wè Yon bandi tonbe, epi kounye a la ou wè gen yon pakèt kòmsi demagoji k ap fèt, yon pakèt devouman. Poukisa? Paske gen yon bandi ki se ki tonbe. Pandansetan, lè te gen polisye ki te tonbe anba men bandi sa yo, ou pa t jwenn kòmsi tout demas sa yo t ap fèt pou yo t al dèyè menm kò yo. Ou pa t wè demas sa yo. Kounye a la, polisye ki pa t menm prezan, yo konvoke yo, yo mete yo an izolman pou y al reponn kesyon. Kidonk nou deja wè kòmsi ke nèg yo ap prepare eleksyon yo, yo pa dakò pou yo pèdi yonn nan sèvitè yo. Sèvitè yo ki se gang yo. Sèvitè yo ki se gang yo pa dwe mouri. Paske san sèvitè sa yo, yo pap kapab gen eleksyon nan blòk yo dwe gen eleksyon yo. Paske se yo ki pou al kraze eleksyon pou yo nan zòn kote ke yo pap mennen. Sa map diw la la se bagay mwen viv menm wi nèg la kmnse pap mennen nan yon zòn epi lòt kmnse moun li vle li voye kmnse al verifye pou li an li relel monchè bòs la nan zòn sa ou pap mennen non epil di enben rele entèl fè sa fè sa fè se fè sa w konnen an non sa w tande a frèm. Bal pati, moun ap kouri, tout bagay kòmsi gate. Paske li gentan genyen mandatè pa l ki fè l konnen ke nan zòn sa l pap mennen. Se pou sa bandi yo la wi. Se pou al kòmsi bay presyon nan zòn nan, di men kiyès pou nou vote. Si nou pa vote, nou gentan konnen kisa k pral pase. Depi entèl pa gen eleksyon an nou gentan konnen. Epi moun yo menm yo gentan konnen ke pou yo pa, pou yo ka kòmsi yon ti jan anpè, y al vote. Ou kapab gen egzanp lan, lè w te wè kòmsi ke Lanmò San Jou reyini yon pakèt moun nan zòn nan, reyini yon pakèt moun nan zòn nan fè konnen ke Yonyon se yon ti inosan, se yon timoun ki leve nan zòn nan ki pa janm nan fè dezòd, li pa janm nan vòlè, li pa janm nan kidnaping. Ebyen se pa avèk tout bòn volonte moun yo non. Se zam nan yo pè. Yo gentan konnen ke pa gen Leta. leta pa ka fè anyen pou yo se sa bandi a mande pou yo fè a se li ki pou yo fè sinon yap gen pwoblèm peyi sa a se gang kap dirije l se gang kap dirije peyi sa pa gen kesyon leta chak moun ki vini pou fon ti bagay nan peyi sa a yo lapide l yo fin avè l chak moun ki vini pou fon ti bagay yo kòmsi fin avè l depi anlè. ou pa gen dwa fon bagay nan peyi sa pou moun viv alèz paske gran pakèt nèg nan peyi sa se lè peyi a an boulvès yo fè kòb paske chak grenn bal ki tire se kòb ki antre nan pòch yon gwoup de moun chak grenn bal ki touye yon ti pitit malere chak grenn bal ki touye yon malerèz ebyen se kòb ki antre nan pòch yon boujwa paske moun kap antre bal kap antre zam nan peyi a se pa malere yo ye se pa malere se son de boujwa kap antre kòmsi bal sa yo moun ki gen mwayen kap byen viv epi kòmsi kap voye katouch bal al anpeche ti malere viv nan geto a. Ki fè ke peyi sa pap janm anpè vre. Ki donk se vre m ka dakò nèg yo kòmsi ap touye ti bandi yo. Men nèg sa yo se pa yo k pwoblèm nan vre. Moun ki pwoblèm nan se moun kap bay bal la. Moun kap bay zam nan. Otomatikman moun sa li anba kòd kòman bandi ap fè pou l jwenn bal. Kote bandi a ye nan tou a la li ka soti? Li pa ka soti pou la lache bal. Li gen yon moun kap pot bal lan ba li. Ebyen yo konnen moun ki kap pot bal yo. Yo konnen moun kap vann bal yo. Pafwa moun ki plase pou al arete bandi e li kap vann bandi an bal. Koman ou vle pou peyi sa anpè la? Moun ki plase ki pou komsi mare bandi an wi. Li menm kap vann bandi an bal. Paske se la l fè kòb li. Peyi sa pap janm an pè. Kounya la si polisye sa yo kmnse pa kanpe pou yo fè solidarite ansanm avèk 7 polisye udmo sa yo. Se yo kap wèl. Yap fin voye yo al mouri jan senatè a di an epi lè tout fwa ke yo pa mouri yo menm epi yo swa yo touye yo yon bandi ebyen yo pral kmnse mete yo e anba kòd paske ou ap touye sèvitè yo peyi a fini mezanmi peyi a fini nan men nou. Se ap toujou yon plezi poun vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti, pa bliye si w renmen videyo a se like videyo a, kòmante pou di sa ou panse anba videyo. Nap kwaze ankò nan yon pwochèn videyo. Tchao!